Premyèman, kite m di ou, va gen plizyè akò siyen. Se dezyèm akò sa yo. Donk, de a pou mwen menm, li poko plizyè. Se de. Gen yon premye ki te siyen efektivman an septanm, ke nou menm nan ala, nou te siyen l, paske nou antann aske Premye Minis la reyisi E tranzisyon sa a, pou l ta dènyè tranzisyon pou peyi a pa janm tonbe nan bagay teworik la ankò. Men, objektif la te rate. Mentnan, li fon dezyèm. nou menm nou toujou ba li benefis di dout e ke nou siyen dezyèm nan ansanm avèk koulye a la li vini avèk yon fòmil HCT ki gen 3 haute pèsonalite ladan l e ke nou Kite m pwofite di regrè mwen ke Prezidan Maniga pa la, li mouri. Se yon gwo, gwo, gwo pyon ke peyi a pèdi. Moun pa konnen sa k te Maniga. Si Maniga pa t fè kat mwa sèlman opouvwa, se yo te ba l tanbri de pou laelite politik li. Ti nèg sa yo ta kwè kiyès? E lè map di sa tou m pa vle moun di ke m te zanmi Maniga avan. M pat vote Maniga non. Men se okou chemen fezan epi map gade sa misye ap fè epi li apwoche de mwen epi m chita avè li epi m di ah nou pa ka pèdi nèg sa fòk nou avanse avè l. Donk n ap avanse avèk konsèy la epi n ap tann. Bon, sa se moun yo. Èske moun yo te bay Madan Maniga yo di yon bagay pou yo? Mwen menm lè m tande moun yo ap di radòt sa yo, reyèlman m ri m ri. Alò, moun yo gen plan yo nan tèt yo. Dèske Madan Maniga sa l fè a li pa fè pati de plan ki nan tèt yo, donk fè y ap joure Madan Maniga. ok yo yo yo gen konpreyansyon pa yo de sa kap fèt la men yo deside mete la men fòt pou tranzisyon an reyisi donk mwen menm reyèlman moun sa yo se moun ki enmi peyi a mwen menm men sam di mwen menm se moun ki ta renmen peyi a toujou rete nan pwoblèm ki fè ke yap kritike bann madigan. Mania maniga mwen renmen m di kita pran yo tout mete yo ale mete yo sou yon ban arigwaz nan men yo ba yo leson an mwen map di sa depi lontan e m di premye minis la sa tou m di premye minis la pou l mare senti li nan tay li an 7 faz li gon chwa pou l fè se swa li li se premye minis pèp la oubyen li se premye minis gang yo e m pa kwè li ka premye minis gang yo. M fè l kredi sa. Ou konprann? Jiska prezan m pa kwè sa. M pa konn si m a vin gen yon prèv demen. Men mwen menm, mwen m di ke il fo ke nou apiye premye minis la pou l reyisi tranzisyon an. Pou peyi a soti nan sa l ye a. Demantle tout gang rachèt nan tout jeneralman kèlkonk. Alò mèt Jòj. Paske moun sa yo se enmi pèp la. Kòman voulez vous pou bon nèg a zam pran lari ap tire sou moun ke yo pa menm konnen? Yo pa menm konn non yo, yo pa konn kote yo rete, pèp la k soti kap fè ti ravitayman pou madanm yo a pitit yo oubyen a mari yo pou moun yo rete kay yo pou zam ap tire sou yo nan kou kanamawon? Ah monchè sa n fè pa e donk moun sa yo pa moun yo ye se son de fov mwen m wè yo leve pye yo yo fè sa se paske jamayik deside kostarika lòt peyi sa yo kon wè pwoblèm nou yo deside voye militè an ayiti epi yo pran wont santi kòlè paske yo te di yo pap bini yo pap sesi yo pap sela donk avyon sa ki vini an. Yon C-540, yon avyon kago, se yon avyon ki genyen anpil aparèy elektwonik anndan li, y ap fè katografi, y ap eseye repere kote bann malfra yo, bann bandi kriminèl mechan yo ye, ou konprann, epi pou ètre fè se ke de dwa. Sa tout moun ta renmen wè anndan peyi a. Bon, mwen menm si moun mwen ki konpoze ak site a, m oblije mwen menm m ba yo kredi, m oblije mwen menm m kwè ke yo pral fè yon travay serye, eksepte ke yo pa gen vwa deliberativ. Sa m antann pa vwa deliberativ pou m di mwen konn sa m di a, sa vle di ke yo, bon, etandone yo gen menm yon vwa deliberativ avèk veto, sa vle di ke gouvènman an li la depi lontan, li pa pwodui. li pa arive elimine gang yo okenn kote. Ou ta menm gen enpresyon y ap pwoteje gang yo. Donk, ou tande deklarasyon kouman li rele a, tou l konn chita avèk moun sa yo ki fòme gouvènman an, se li k fòme gouvènman an avè yo. E kouman misye rele? Vitelòm. Donk se de, se sou de deklarasyon sispèk. Li kapab se deklarasyon misye ap fè pou l simen nan pagay, men bon vrè ou fo dan misye te dwe gentan degrime. Mwen menm m di sa tou, ou pa konn jije yon moun ou kondane li san ke l pa gen yon vwa de rekou e ke e si moun yo gen kont pèsonèl yo yo bezwen regle avèk iks oubyen ygrèg majistra. Pa egzanp, gen de majistra yo site non yo, yo di de bagay sou yo. Men m enskri m an fo. Ki son sè de majistra? Premyèman, mwen ta pale de Komisè Lafontant. Yo di l bat yon chato. M pa konn si l t al nan kay la. Se yon debi de konstriksyon. Kot sak gen la pou nèg la pa ta ka genyen lè pou tèt li gen sa se nan koripsyon li ye alò se anba pon pou l tal dòmi epi pou tout moun te kontan yon komisè kap dòmi anba pon dezyèmman gon yon lòt majistra ankò eee chakou m bliye non mesye sa wi ki yo di l bati yon otèl m ta renmen al wè sak otèl la m konnen m paske gon lè m tap pase devan. M tande misye kanpe m mande sa lap fè la li di m waw se la a li ye pap lap mante mante m ki ki sa se otèl hein èske sa se otèl donk mwen menm mwen kwè ke moun yo gen de lè yap chèche la ptit bèt pou yo ekate yon moun nan la magistrature. Bon mwen menm mwen panse ke bagay yo pa dwe fèt konsa mwen m mande aske pou tout moun yo fò yo gen vwa de rekou fò yo konprann dayè m tande yo pa menm tande moun yo menm yo pa menm rele yo kesyone yo sou jesyon yo sou dè zakizasyon ke yo pòte kont yo vrè ou fo men yo pa konn jije yon moun e san ke nèspa ou pa rele moun nan ou poze l kesyon. Donk, fò de sè de egzanp, enben mwen mwen di ke kapab gen moun yo kouri dèyè yo pou yon bagay pèsonèl oubyen fò moun yo konprann ke pou dèyè sa m konnen an yo konnen l tou. Yo konnen yo pa kab jije yon moun dèyè do yo. Yo konn yo fò gen prèv. Si w di moun nan bat yon gwo otèl, mezanmi, depi moun nan konprann se yon gwo otèl reyèlman, tankou El Rancho, tankou otèl Karibe, lwa, lwa a, m pa kwè li prevwa yon kasasyon. M pa kwè, men devan men moun sa yo, wi yo gen dwa. Toujou yo jij yo pa defo. Ou ta fè opozisyon pa devan menm jij la? Èske ou konprann sa m di w? Mwen di popilasyon an, mwen e ladann mwen ye tou. Mwen menm mwen wè a sèt faz jan y ap tiye moun yo enpineman. Lapolis la nou peye yo pou yo ba nou sekirite, yo pa ba nou sekirite, yo di yo pa kapab. Ke chak nèg chache M 16 yo, chak nèg chache Galil yo, kenbe nan men w lè w sot nan lari a, omwen lè w fè beng dèyè w, w ap fè beng dèyè yo tou. Omwen si w mouri, w ap mouri lè zam a lamen. Bay si moun nan la ka baw sekirite. Dayè sekirite w premye moun ki responsab sekirite w se ou menm. Donk moun nan dou li pa ka baw sekirite. Li legalize tout zam ki nan men bandi yo. Bon pizè yo konn kot tout bandi yo rete yo konn kay tout nou menm la nou konn kay yo nou konn kot izo rete lapli rete ti makak vitelòm yo lanmò sonjou yo konn kot tout yo bon gadon lòt bagay ou gen mesye k rele lanmò sonjou a li menm. On lè nèg yo leve bagay ke nou tout nou konnen, yo pati dèyè li. Ale kraze, tire, nan mansonj ou kouri pran tomazo pou li, li tiye on fanm, li tiye lòt moun, li pran raje pou li. Ou menm ou konprann li fini avèk on ti sa yo rele ti Magali. Bon ok pow! On lòt tonbe, mesye ki te nan Mansanjou trankil, nan Mansanjou retounen pou la pi bèl, l ap mache nan lari a, l ap di m isi sa m vle l ouvè, konpayi telefòn, m vle nou vin mete entènèt, san kwa m p ap di nou sa ankò, ap pale an mèt. Bon, sa pou moun konprann nan bagay konsa? Ou pa wè nan betiz y ap panse pèp la? Li te janm site non chèf polis la kòm zanmi n ke moun li konn chita ap konplote avè l pou yo touye prezidan Jovenel Moïse. Misye pa janm ouvè bouch li di moun ni A ni B ni pran okenn dispozisyon seryez pou ta di bon mon repons bay, mon replik bay. Donk e pa bagay, e bagay ki fè moun pè mache nan nuit. Menm lajounen, sitou, y ap kidnape moun, menm tande yè yo kidnape moun Dèlma 31, yo kidnape moun isit, ou moun, nou menm nou sot nan lari a yo poko kidnape nou, se chans nou ye, se sou chans nou tout ye, kòman pou moun viv nan peyi konsa? Donk se nou menm e zam nou pou nou pote, yo pa ka arete w, pou yo ale pou zam nan, al arete tilapli anvan, Al arete izo se sa la lojik son lojik li ye yo pa kab arete yon moun ki konsa m pou l defann tèt li depi yo pa rekonèt se li fè pati de gang al pran gang yo anvan epi na vin sou nou pèp la apre fò pèp la defann tèt li òganize li defann pèp la kouye nèg sa yo Gade sa kap pase save men. Bon menm polisye yo tiye neg yo pa fon jen apre polisye yo non oh sa fè 2 fwa mwen konnen sa fèt wi te fèt 21 mas kot izo a menm fèt la ankò e la nan latibonit kèlè sèt istwa kèlè sèt istwa kote ou konn tande yon kò ame legal anndan yon peyi gon moun tonbe sou lechan batay yo pa ka reprann. Kòman pou bagay bon nan? Bon, sa k rele Leon Charles la li menm te fè yon bagay, bon misye se yon moun fò, li merite sanksyone kanmenm paske se yon, fòk se yon gang li ye tou. Kòman ou ta vle pou gen yon blende nan men yon gang, ou pote 80 mil dola, m pa konn si se ameriken ou si se goud, men siman se ameriken, ba li pou l remèt ou? Blende. Quel est cette histoire? Sa sa a ye? Donk polis la pèdi tout respè l. Li pèdi respè l. Donk se nou menm ki pou òganize nou.